Si wap en vini kitem diw ou fè pi bon chwa ou sou pi gwo rezo a Sofia TV 83 se moman an epi lè poum pote nouvèl la pou ou zanmi fanatik kap swiv nou enpe patou nan mond lan enfòmasyon yo se pou koulya asasina Jovenel la pa piti sepandan youn nan asasen kriminèl yo avwe li te bay yon fòt sòm lajan pou te konplete touye prezidan an li menm ale pi lwen eksplike Jovenel te vin enkontwolab yo te pèdi kontwòl li Nèg bannann lan pa t fè yo plezi e awogans li te vin twòp. Li di tou jan sa te planifye, zòn nan k ap vini an gen tan ofri l anpil opòtinite ke l t ap chèche sitou nan zafè biznis. Pa konsekan Woodolph Jaar pale, Jodi a, mesaj la klè. Koze yo kòmanse soti sou konplo ki fini ak 57 tyèm prezidan peyi a lè n konsidere 17 mwa ou plis e se boujwa yo ki te planifye pou fè krim lan. Wap gen pou tande plis sou sijè sa a, men pou lenstan, pwen sa yo ak lòt se pami nouvèl nou pote pou ou pou jodi a, se toujou menm plezi a pou nou enfòme w e mèsi paske w fè chwa de nou, rete la, pa deplase, Sofia TV 83 ap vini a ak nouvèl la e si ou poko fè sa, se moman ou jamè pou w abòne. Wap kapab resevwa tout nouvèl yo nan bon jan ti mamit. Apre ke Bandi ak zam fin mete an otaj komin Petyonvil yè, ebyen fwa sa a se tou pa moun Kanaran kote ke nan minit n ap pale la a zòn Kanaran li sanse enpratikab pa rapò avèk bandi k ap tire kout bal nan tout direksyon nan zòn Kanaran. Deja anpil machin ki t ap fè wout lan deja sibi zak vyolans. Anba men bandi yo, sa ki lakoz zòn Kanaran nan moman li sanse paralize. Bandi yo pa sèlman rete Kanaran e yo deja pran kontwòl Jerizalèm 7 kote ke anpil kout bal ap tire, anpil kay moun deja anba flanm dife nan zòn Jerizalèm 7. Nan sans sa, abitan k ap viv nan Jerizalèm 7 yo mande konkou lapolis yon mannyè pou wè nan ki mezi Lapolis kapab pote yo sekou nan Jerizalèm Sèt paske bandi san fwa ni lwa anvayi zòn nan, y ap boule kay moun pasi e pala. Finalman, otorite yo nan Wo Kòmandman Lapolis lan deside. sòti yon nòt pa rapò avèk ansanm de polisye ki viktim yè yo nan batay Petyonvil lan. Ebyen Wo kòmandman lapolis lan li di klèman ke direksyon jeneral polis lan li koule byen ba devan ansanm polisye ki pèdi lavi yo yè nan zòn Petyonvil. Nan sans sa a direktè jeneral polis lan voye soutyen l bay ansanm polisye. ki viktim pandan ane 2023 ak 2022 a pandan ke yo swete kòdoleyans ak fanmi ansanm 2 polisye sa yo. Wo kòmandman lapolis lan anonse ke batay pou konbat fenomèn gangsterizasyon nan peyi a li dwe kontinye sou tout fòm yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab rive frennen aksyon bandi yo anndan peyi a. Sepandan sòti premye. Janvye pou rive 21 janvye, se an total 8 polisye ki deja mouri anba kout bal bandi nan rejyon metwopolitèn nan. Gwo rebondisman nan dosye asasina Jovenel Moïse lan, kote ke Rodolphe Jean, ki se youn nan prezime asasen Jovenel Moïse la, Avwe laverite avèk jounal New York Times kote ke Rodolphe Jean fè konnen li te bay 130 mil dola ameriken pou te kapab abouti ak plan asasina Jovenel Moïse la. Li di tou li te ede Kolonbyen yo jwenn zam. Ba yo kay pou yo kapab rete. Jean di li te angaje nan konplo pou touye prezidan Jovenel Moise paske prezidan Jovenel Moise te vin twò awogan. Jean fè konnen pandan ke li t ap planifye pou touye Jovenel Moise, li konprann ke nouvo gouvènman an, te pral bay l avantaj sosyal, sa ke li menm li pa t gen tan jwenn nan men nouvo gouvènman an. Ebyen sa ke Rodolphe Jaar di a, li tou montre nou aklè ke gouvènman ki la a, li patisipe de prè nan touye prezidan Jovenel Moïse. Paske, kòman w konprann Rodolphe Jaar di li mete 130 mil dola meken disponib pou asasinen prezidan e l tou di nan nouvo gouvènman li te prese li te pral jwenn avantaj ladan l. Kiyès nouvo gouvènman nan minit n ap pale la a? Se gouvènman Ariel Henry an. Ebyen, selon sa Ronald Jaar di, nou ka di klèman ke gouvènman Ariel Henry an se li menm ki touye Jovenel Moïse kòrèkteman, selon deklarasyon Rodolphe Jaar. Apre ke Peyi la Swis fin sanksyone lafamiy Divalye nan kesyon lajan ke yo di yo pral remèt lajan fanmiy Divalye yo avèk leta ayisyen ebyen genyen Michèl Benèt Divalye li menm ki sòti nan silans li kote ke Michèl Benèt Divalye fè konnen lòske la Swis te bloke lajan yo nan ane 1986 lajan li te evalye a 950 mil dola ameriken, kote ke jodi a, apre 37 an, la Swis di lap remèt Ayiti kòb sa, fòk la Swis te ka remèt Ayiti 6 milyon dola ameriken, selon sa Michèle Bennet Duvalier fè konnen. Premye Minis Britanik la, Ricky Sunak, sanksyone pa lapolis Anglèz akoz ke li tap kondwi san pase senti sekirite l nan machin li. Chèf gouvènman an fè konnen lap peye amand lan menm jan avèk yon sitwayen paske lalwa se lalwa e lalwa est une pour tous. Nou prale nan peyi Mali kote ke Son Ekselans Mesye Goïta Assimi remèt yon chèk 6 milya 500 milyon de fran bay ansanm militè ki nan lame Mali yon fason pou kapab remèt avèk madanm polisye yo ki viktim nan egzèsis fonksyon yo pou ane 2023 a. Nan sans sa a. Prezidan Mali an fè konnen lajan sa a li dwe ale tou dwat nan men madan madan militè yo ki viktim nan peyi Mali yon fason pou yo kapab rale yon souf aprè lanmò mari yo. Epi lapolis dominikèn arete 2 dominiken jodi samdi 21 janvye 2023 a. Lapolis dominikèn arete dominiken sa yo paske yo t ap transpòte Sèl resòtisan ayisyen ki te antre nan peyi Sendomeng san papye. 2 moun ke lapolis dominikèn arete yo se Rony Gabriel Santana Rosa, 31 lane, Victor José Valenzuela Ortiz, 29 lane. Otorite dominikèn yo fè konnen yo arete tou le 2 moun sa yo avèk yon sòm lajan de 12 mil peso sou yo ke ayisyen yo te deja ba yo pou yo antre nan peyi. Chèf deta majò lame amerikèn nan fè konnen Likrèn dwe mete tout asenal li an branl pou kapab fòse Larisi kite majorite espas nan teritwa Ikrenyen an. Pandan ke nap raple peyi Etazini deja bay Ikrèn 2 pwen 5 milya de dola ameriken By, Ariel Henry se Jocelerme Privert avèk Nenel Cassy. Se 2 moun sa yo ki pèmèt ke Frantz Elbé rive direktè jeneral polis nan minit nap pale la. E byen jiskaprezan Frantz Elbé li parèt kòm yon direktè ki nul, nul, nul nan tèt lapolis lan. Paske depi lè Frantz Elbé monte li poko janm ka bay yon bilan de ansanm travay ke lapolis reyalize nan peyi an. Okontrè Frantz Elbé gen gen omwen 12 a 13 mwa nan tèt pnh la, bilan misye egal a zewo, zewo. Sa k fè n di sa, bilan misye egal a zewo, paske lè w fè yon koudèy nan ane 2022 a, gen an total 53 polisye ki mouri nan enstitisyon pnh la, san konte ansanm dabitan ki mouri nan Pòtoprens, nan vil pwovens, san bliye tou sa yo kidnape. ke fanmi yo vin apovri nan peye lajan. Deja nan ane 2023 a, gen an total 8 polisye ki gentan mouri sòti premye pou rive 21 janvye ki la a. Ebyen, sa moutre nou se yon bilan ki negatif nan 2 an, nan 1 an, yon, nan 13 mwa, sa vle di Frantz Elbé deja touye 61 polisye. Sa moutre nou nan ki nivo. Enkapasite Frantz Elbé genyen pou l jere kèt lapolis lan, paske se sèl direktè lapolis ki pase pou gen yon bilan mitije konsa pou wè nan ki eta polisye nou yo ap mouri. Jodi a la, ou wè sa k pase Etazini, yo voye 48 resòtisan ayisyen antre nan peyi a. Gen 2 polisye ki an fonksyon wi, ki oblije pran bato wi. pou antre ilegalman nan peyi Etazini ta moutre w ke menm polisye sa a li fè si l pa an konfyans de enstitisyon ke l ladan l lan. Okontrè, yon polisye k ap bay sèvis ak peyi l ki nan yon enstitisyon ki si prestijye konsa, li ta dwe mete l an eta pou wè kòman ke li ka sèvi peyi l pou Se netman diferan sa ke lap fè yo. Okontrè ou jwenn polisye sa, li menm li ap sove poul kite enstitisyon an yon fason pou wè koman ke li ka chape kite peyi sa pou li menm li pa pèdi lavil. Egzakteman, eske lapolis an Ayiti se pa Madam Lalime kap dirije lapolis an Ayiti Yves Juste? Li tèlman klè Bosta, lapolis an Ayiti, nou pa dwe di se Madanm Lalim dirèkteman, men se ansanm peyi entènasyonal yo, tankou Etazini, Kanada. Ann pran ti egzanp klè, lòske gon nouvèl pwomosyon k ap antre nan lapolis, fòk Madanm Lalim, fòk anbasad amerikèn gen lis polisye yo ki pral gen pou fèmen nan enstitisyon an avan ke yo otorize yo al fèmen. Pou kesyon fòmasyon pou lapolis lan, se Kanada ki responsab fòmasyon pou lapolis lan. Sa vle di pou peye enstititè yo, se Kanada ki peye sa. Pou kesyon materyèl pou lapolis lan, se Etazini ki responsab materyèl pou lapolis lan, kèlkeswa se inifòm, badj, bòt, Guy djoury zam, jile pa bal tout sa yo se etazini ki reskonsab la polis la sa vle di gen 2 peyi nan mond lan etazini avek kanada depi ke yo pa bay aprobasyon yo sou yon nouvèl pwomosyon li pap ka gen yon nouvèl pwomosyon paske se 2 peyi sa yo ki kontwole la polis la nan tout òganigram li. Exactement. Plas Bini ki reprezante pa Madam Lalime, eske pa se pa chef sekirite peyi Dayiti ke Madam Lalime ye? Bon sta jan ke ou dil lan madam lalim an ayiti li pi chèf ke ariel henry malgre ariel henry se li ki premye minis nan peyil wi ebyen madam lalim pi chèf ke ariel henry kitem pral diw sa pou ariel henry rive nan plas li la se madam lalim ki te fon twit ki te di ke se ariel henry kominote entènasyonal la rekonèt kòm premye minis. Otomatikman, li fin di se Ariel Henry yo rekonèt kòm premye minis, Ariel Henry pral jwenn envestiti l nan nivo laprimati. Ebyen, jiskaprezan, malgre peyi an ap mal dirije, peyi an ap mal gouvène, ensekirite, kidnapin, grangou an menm se pa pale, ebyen jodi an la a, Se kominote entènasyonal la ki toujou konsolide Ariel Henry nan tèt Leta a. E jodi an tou, si n pa degaje nou, nou menm kòm pèp, pou n chanbade ni kominote entènasyonal la, ni Ariel Henry, chak ane se pral menm konsta a, se yo menm ki pral nome moun pou nou nan tèt Leta a, pou yo ka toujou jwenn ansanm avantaj ke yo toujou bezwen nan men peyi Dayiti a. Bini ki reprezante yon plas anndan peyi a, kisa ke Bini ke Madam Lalime ap dirije Ozetazini an, kisa BINUH sipoze reprezante an Ayiti il jis? BINUH, ki se Biwo Entegre dè Nasyonzini, li te antre an Ayiti nan sousi pou wè kòman ke yo ka mete yon stabilite nan kesyon politik la, epi pou wè kòman ke yo ka fè yon refòm nan sistèm jidisyè, peyi a. Ebyen jodi a, ki se nètman diferan, pa gen okenn refòm ki fèt nan sistèm jidisyè peyi a, okontrè ou wè se CSPJ k ap fè efò pou mete kèk vòlè nan aparèy jistis lan deyò paske yo twò konwonpi. Jodi a, nan kesyon stabilite politik, pa gen okenn stabilite politik anndan peyi Dayiti paske tout enstitisyon nou yo sanse fin kraze nèt. Pa gen palman. Pa gen pouvwa lejis, pa gen pa gen pouvwa jidisyè. Se sèlman Ariel Henry ki la kòm yon sèl tèt nan pouvwa egzekitif lan. Ebyen jodi an la a, kesyon stabilite politik Bini ap pale nou an, pa gen okenn stabilite politik. E, an konklizyon, nou ka di klèman ke gwoup moun Bini yo, yo sanse echwe nan peyi Dayiti. Note gen yon mouvman nou lanse depi 22 out ki tap monte a 100 mil alè se nou menm wi ki te mande m si gen kanpe m te di pa gen kanpe e non pa gen kanpe non non kanpe non kanpe men e lè w ap goumen avèk yon advèsè Lèl ba w frap fòk nan te ba w frap. Kiyès ki ba w frap la? Biden ba nou frap men si Ayiti te gen repondong nou tap konbat frap la nenpòt kòman men nan sityasyon mizè nou ye la a ou pa ka anpeche Ayisyen yo ale men frap la Son bagay yon semèn de semèn wi. Ou wè sa nou fè? Tout ajan dam te gen, met yon poz sou yo. Ou konn pou ki sa? M pa vle al lanse yon mouvman la a. E nan mouvman m lanse an, epi, koulye a ou twouve moun ki bezwen paspò. Ki bezwen ale nan DGI dèyè tenb paspò, yo pa ka ale, peyi bloke, yo pral di w Moise bloke yo, Moise fè yo pa ka pati. Ou wè, se sa k batay la menm wi. Nou kite moun yo, al chèche tenb paspò yo, al, al nan DGI, ale nan devan imigrasyon, al pran paspò. Men m pa etone. Depi 2017 m pa konn si nou wè video sa m t anons ayisyen yo yo pral ban nou tout paspò pou n kite peyi an poukisa se menm sa yo fè peyi Qatar se li yo vle fè nou yon peyi nwa peyi Qatar ki transfòme peyi blan tèlman nou gen resous isi a men m konprann jwèt lan ebyen sa m fè lè sitiyasyon vin devan w an politik ou koule pou al remonte pi devan sèl bagay nou menm s on gran pèp Yon pèp ki gen fyète, yon pèp diyite. Ou ka toujou ban m tps. E m p ap janm opoze a sa pou m di Ayisyen ou non. Men, èske se diri Latibonit ki tounen? Non. Paske se yon Ameriken ki kraze diri Latibonit. Èske se miniyotri Dayiti ki tounen? Èske se siman Dayiti ki tounen? Èske se izin sikri a nou te gen nan Nò oubyen nan Sid ki tounen? Oubyen Leyogàn? Non. Eske se tren yo ban nou? Non. Eske se otowout nou genyen? Non. Eske se anviwònman nou ki amelyore? Eske se pwodiksyon nasyonal? Eske se inivèsite nou genyen nan chak depatman? Eske se lekòl pwofesyonèl nou genyen nan chak komin? Non. Se pa sa nou genyen. Eske se manje nou genyen? Se pa sa nou genyen. Eske nou prepare nou pou nou gen lòt ekonomi, lòt modèl bank pou nou kapab enfliyanse enfestisman pou touris vini nan peyi an atravè sekirite nou bezwen? Non. Dèfò, se pa sa nou genyen. Poko poko. Apre, apre. Men se bagay. Se sa wi advèsè la. Advèsè a wè nap monte, nap monte, nap monte. Drapo lòt peyi ap flote nan tout kat kwen peyi an. Olye advèsè a tande rezon. Pou l di bon nap mete men pou pous Ayiti pi devan, yo di nap fè yo tout kite peyi a. Se pa move. Sèl bagay, m pa pral goumen kont sa. Men, nou konnen, kèlkanswa rezon an, kèlkanswa sa nou fè jodi an, se moman an k rive. Se pa solisyon an sa. Se pa solisyon an sa. Kèlkanswa moman an k rive, Ayiti ap chanje. Kèlkanswa sa k vini la, Ayiti ap chanje. Aprè rankont sa, èske pozisyon Piti Desalin nan li menm li chanje? Non. M pa kwè m te ankontre avèk anbasadè a pou chanje pozisyon mwen pa chanje pozisyon ou konn bagay la deja nou se nou son gran tòm e nou pa pou pale avèk nenpòt ki moun ki gen pozisyon nou gen pozisyon nou tou men sèl respè rankont la te fèt nan respè mityèl nan respè mityèl ki se liy peti desalin nan ki dakò pou n pale avèk tout moun men je nan je. Ok m kwè sa a se vrèman enpòtan pou m di nou n ap kontinye rankont moun ki mande nou rankont n ap kontinye fè rankont sa yo paske sèt fwa si pa gen wout pa bra pa gen wout pa bra ayisyen yo konsyan de sitiyasyon yo ayisyen yo konprann tout lidè politik yo ayisyen yo konnen ki sa pou n fè ayisyen yo wè sa n ap fè yo yo mache nan lojik la e